Ayayayy medam e mesye la polis frape anko la polis mete bandi ate la polis mete dlo nan zye bandi yo e fwa sa frantz elbe misye deside Ebyen kesyon ensekirite a la a, malgre gen kèk zòn gen moun k ap plenyen, gen lòt zòn tou gen moun ki satisfè, men se konsa tou gen de zòn la a Frantz Elbé ap mache sou yo, enhen, ti pa ti pa misye ap rive fini avèk dosye bandi sa yo k ap teworize popilasyon ayisyèn nan. Tifi lakay Ayiti-brecom ki kontan antre lakay ou, jodi an se jedi 16 fevriye 2023, nou pote anpil enfòmasyon pou ou e sou sa kap domine aktyalite a, dosye ensekirite, dosye politik, dosye spò e dosye kap fè la yn, ebyen se sou tivi lakay Ayiti-brecom wap jwenn tout aktyalite sa yo e ou menm pa ezite abòne avèk kanal sa, kite yon kòmantè sitou anba chak videyo nou yo, Kite yon like e envite yon fanmi w, zanmi w, yon makrèl ou vin abòne avèk nou e lè w fè sa, ou fè ti kè nou bat fò e n ap toujou travay darachpye pou n kenbe w enfòme. Jan nou di l la medam e mesye, enben lapolis la a yo frape fò kote yo arive mete 3 bandi atè Men 3 bandi sa yo ki yo menm te sou yon moto kote yo tap vin simaye anvlòp pou bay moun, e anvlòp sa yo fin ba ou la a, e kantite kòb yo mande a ou dwe mete l e si ou pa mete l nou pa bezwen di w kisa ki ka rive w, enben lapolis ki tap vini sou yon bakòp yo kwaze avèk moto sa a e nèg yo ouvè kout bal sou lapolis e san pitye lapolis riposte e sa ou tande a la a mòtèlman blese. Nou pral envite w gen detay. Akonte palè nasyonal medam se mesye yè mèkredi a pou rive maten an la anpil kout zam tap chante a goch a dwat pèsòn pa konnen kisa kap fèt eske se bandi oubyen tou eske se usgpn yo ki yo menm tap pete kout bal oubyen ki tap antrene bon nou pa konnen men sof ke bò palè la se anpil kout bal nou pral envite ou tande son E koman sa te ye bò kote palè nasyonal e kote anpil kout zam tap tire e moun te panike paske e lè jan de e bagay sa yo ap fèt ou pa konnen kiyès ki ka viktim ou pa konnen kiyès ki pap viktim paske e kesyon bal mawon an se sa ki viktim anpil moun nan peyi dayiti. Ou chita lakay ou la oubyen ou kouche sou kabann ou e sa w tande a bal anvayi w Ou mouri. Anpil ka konsa deja e doke prezante nan peyi dayiti nou pral envite w gen tout detay konsènan e doke bandi sa yo ke lapolis mete atè epi tou e palè nasyonal la ki vrèman tèt anba paske Josué Pierre Louis misye misye gen pwoblèm la e misye ap fè anpil dezòd nan palè e selon enfòmasyon nou genyen enben gen anpil anpil anpil moun e ki fè konnen José Pierre Louis misye ta pran tout fanmi li e se yo kap dirije palè nasyonal kidonk pa gen moun deyò menm nan djòb sa a e se Josue Pierre Louis avèk tout ras fanmi li e se yo kap fè e defè nan palè nasyonal nou pral envite w gen tout detay sa yo rete konekte bòn ekout nap tounen. Banm di nou lòt detay. TV lakay Haiti pwen kòm. Antretan fò nou felisite on ti kou lapolis fè men Paske w konnen nou toujou la, nou pa la pou n kraze anyen. Donk lapolis fè yon ti kou, fò n apresye sa. Jodi an, sa k rive se ke genyen 3 nèg ki vin taye banda yo la a, ou konprann, nèg yo pran motosiklèt yo, li te ka nan prèske avan midi jodi a, Epi yo sinyale lapolis gen 3 nèg ki nan zòn nan la. Nèg yo sou moto yo. Kisa nèg yo fè? Sanble nèg yo se nèg kap mache pou bay moun anvlòp. E nèg kap bay de gen moun anvlòp. Ase gon fenomèn kounye a mache bay anvlòp. Epi lè lapolis gon bakop taba. Komisarya Taba gon bakòp ki rive nan blòk la, li remake nèg yo sou moto a, epi lè nèg yo sispèk patwouy la ap rive sou yo. Suivilakayhaiti.com Nèg yo pa vle mouri kòmsi an lach, yo tante pou tire sou polisye yo. A m pa ba w manti, polisye yo tape nèg yo mòtèlman, donk tou lè twa fè vwèl pou peyi san chapo. gen youn ki tap kondwi moto a te gen 2 yo chak a yon 9 milimèt nan men yo, eben sa yo yo rete yo rete atè menm jan avan yè dimanch lan lapopo fè yon kou e yon bon kou wi bon bon kou nan laskawobas wè m pat pale sou sa men m te vle kòmsi verifye pou m wè kòman bagay lan ye se yon bon kou ta sanble ke gon gwoup nèg la paske e sa map gade. Sak rive m tap eseye gade sou laskawobas la pou m di m pa kwè se konsa lapolis rive sou nèg yo paske nèg yo gen bagay e pa ti bagay nèg yo gen gwo zam nan men yo bon gon nèg ki tonbe mesye m manke al fè 17 jen la montagne e misye gen tatou misye gen koulè ou konprann non nèg yo ap douko mwen m panse se anperè a e m panse se lanmò lè m gade misye atè a m di eey nou genlè fon bòt e m panse se lanmò e tèlman byen lonje atè a E pa lanmò non papa e pa lanmò ou konprann men genle ti frè lanmò mwen misye sanble a lanmò la ou konprann misye nèg yo menm koulè tatou bagay epi nèg yo la bwè tafya yo nan yon ti disko epi genle la popo gen bon polisye mdou gen bon polisye wi gen move je tankou maten an la Dominik al fon kidnaping la nan ofelia ok Dominik site doudoun. M wè nèg yo pa gentan rive sou misye la. Yon bagay terib. Ebyen sa k pase? Sa vin fè ke pandan nèg yo ap taye banda la, ap bwè ti kòb yo la, rilaks. Ou konprann sa m di w? Epi lapolis, l al bwè a nèg yo tou. E l al bwè. Gen bon polisye atè a m di w. Se volonte t manke, gen manke mwayen tou. Men gen bon polisye. Epi nan laskawobas m di w. Epi nèg yo, lapolis al bwè a nèg yo tou. Lè lapolis rive, oh nèg gen bagay nan men yo. E pa ti bagay, wòwòt. Al lapolis vide enpòt kat atè. Vide menm yon fanm pase tou, bon dezole, a ou konnen nèg sa yo. Yo pa mache san fanm, gon fanm te wè atè a t blese tou. M wè l, men m tèlman, m vin yon ti kras pa ka gade imaj. M pa m tande sa fi a t ap di a non. Men m te wè yon fanm atè a, yon gwo bout limena k atè a, li blese. Men li pa mouri, men gen yon lòt ki mouri nèt. Ou konprann gen lè l te pi pre chèf la epi l tonbe epi lòt nèg yo menm yo ap dòmi sou zam nan ap gade yon gwo zam gen lè m pa konn m pa konn zam byen gen lè gen sanble yon ga e pa galil non sanble yon èm kon kon yon èm sesi e m wè l gen yon mouchwa wouj ki mare ladan l Ti vi lakay Ayiti yo kwè nan mouchwa wouj yo papa e m wè kanal tou te gen yon mouchwa wouj nan senti l toujou mare senti l e nèg yo vide misye atè e sa m ap di nèg yo donk misye gen yon mouchwa wouj ki mare zam nan. Ou konprann? Epi lapopo rive sou nèg yo, a yo mòtèlman blese. E yo mòtèlman blese. Men, ti kou sa yo enpòtan, menm si ou konnen ba yo anpil, men lè ti kou sa yo fèt, e ou kanmèm repran lespwa. Ou konprann sa m di w? E nèg yo te gen bon bagay nan men. Laskawobas wi. Sa di ke se pa etonan, e nèg 400 mawozo yo, k ap bwè kòb yo, e pou yo vil la ye. Ou gen dwa gen dwa gen nèg 400 egare ladan l tou. Paske kounye a tout zòn nan nèt, nèg yo bezwen etabli katye jeneral yo tout kote. M pa di w nèg yo ale la nan Sodo pou tabli gang yo la, menm nèg Kanaran yo, avèk koneksyon lòt ti sòlda yo gen nan Sodo. Sa vle di ke lè w nan yon sitiyasyon konsa, ki sa w ka konprann? Se yon peyi difisil, men lapolis tanzantan l fè yon bèt. Ou konprann? Aktyèlman, e sa m ta di nèg yo, pandan lapolis ap di y ap mennen operasyon, la operasyon kanpe. Yon operasyon kanpe sou Tòsèl. Kounye a Vitelòm li di moun yo retounen, pandan l di retounen an, epi l voye sòlda yo vin tonbe vòlò bagay moun nan tout kay moun nan Tòsèl. Tout moun ki gen kay Tòsèl la, san mo y ap rele. Gran jounen Vitelòm vini fè nèg yo vin a machin, vin vòlò bagay moun. Ou wè peyi Dayiti, se pa ti bagay k ap pase Ayiti la non. Enben, nou remèsye e kout filè sa lapolis fè a, 3 ti sòlda sa yo jodi a nan taba a la, yo pa la ankò, yo pa la, yo diminye sou lou a, yo pa la, men peyi a anpil. Bonswa tout moun, m ale wi la, o fò m di nou dènye bagay, m tèlman gen pawòl pou m di nou, son an alèt pandan m pral pale avèk Carly talè, avan m ba nou pale. Se yon mesaj map lanse, m gen enpresyon vòlò a nan san yon pakèt ayisyen. Ou konn sa yon gwoup nèg fè? Yon gwoup ayisyen ki melanje ak dominiken kap kase ponyèt ayisyen. Ou wè dosye imigrasyon m pa rantre ladan l, pase si nèg yo vin fè yon bagay vòlò nan imigrasyon an la bon m pa rantre ladan l. Sa sèlman m ka di nou, pandan m ap pale la a, nou prèske pèdi yon bon pati nan lapolis. Chaje polisye yo gen tan fil pou yo genyen la a, done yo kòmanse tonbe la a, y ap kite lapolis la, pa gen pwoblèm. Tande byen, gen yon gwoup dominiken, ayisyen t mele ak dominiken, men se ayisyen nèt m k ap fè bagay sa a, ki an Repiblik Dominikèn. yo pwomèt moun yo ap ede pou bay viza dominiken. Yo pran 600 dola ameriken pou yo bay viza dominiken an. Lè yo fin di yo ap bay viza, majorite se fo viza. Gen yo fè kontak yo jwenn yon bon viza vre. Kounye a yo pwomèt yo viza Meksik. Kounye a yo pwomèt yon vwayaj, yo ap fon tan Repiblik Dominikèn, yo ap peye antre 5 a 6 mil dola US. Tande byen, pou yo ka benefisye vwayaj la. E podyab yon pakèt malere vre, yo degaje yo, jwenn lajan. Sa di, yon peyi yo dit pòv wi, chaje lajan Ayiti ye a wi. Si w bezwen wè moun ki gen kòb, se pati pou di yo ap fè yo pati wi. Ooh! Gen limena sou Facebook la la, gwo zuzu, bagay pwentu, k ap vòlò kòb moun tou nan bagay sa a wi. K ap fè moun pati. M konnen wi. Gen la m ta site non, ki vòlò paspò moun, vòlò kòb moun, ki di y ap fè yo pati vin Etazini wi. On seri de gwo libenas isi sou Facebook wi. Oh kap vòlò kòb moun. Tande byen. Yo di moun yo ap fè yo pati antre 5 a 6 mil dola ameriken pou yo antre Meksik. Te gen te gen antre Meksik vre. Moun yo nèg yo pran kòb yo epi yo pa anmwe yo. Kounya menm gen sa yo fè. Gon seri de bèl jenn fanm yo fè yo jwenn viza vre pou yo antre kay vwazen, kounya pretextan ke yo pral mete yo nan yon kay an atant pou yo antre nan lòt peyi yo prale a, nan Meksik an patikilye, pou benefisye vwayaj paske yo pa ka jwenn viza Meksik. Epi sa nèg yo fè, yo pwofite tou, lè medam sa yo rive lotbò a, yo kenbe paspò yo, epi yo plasa medam yo, yo abize yo seksyèlman. Male tande. Bonsoir à vous. On jou na konprann. Te di e nou kapab pale 16 fevriye 2023 anpil koze nan aktyalite a nou kapab pale pandan nap pale la di nou ke anpil kout bal kap tire pandan nap pale la nou kapab di an zòn anba lavil la tou pre palè nasyonal yo pale plizyè zòn nou kapab pale la anpil katouch ap tire yo pale de zòn ri Monfergiu, zòn Nazon, yo pale de plizyè lòt zòn ankò katouch fè mikalaw pandan n ap pale la nou kapab di se yon sitiyasyon ki difisil anpil moun ap rele y ap poze kesyon sa k ap pase konsa yo pale gran ri aviyasyon Nazon Bèlè kafou tifou Pou sèten antanman zòn pa nasyonal an ozanviwon palè nasyonal an, men ki jiska prezan anpil kesyon ap poze ki sa ki lakoz tan tout chire sa yo, di se de gwo kalib, di se de gwo zam moun pa abitye tande ap tande la nan moman n ap pale la, yon sitiyasyon k ap devlope nou kapab di nan zòn pòtoprens lan la jiska prezan nou ap enfòme paske nou rele plizyè kote. pou n konnen ki sa k ap pase konsa jiskaprezan men tout moun nou kontakte yo di se kout bal k ap tire tribò pa bò men youn nan bagay pou nou kapab konnen se bal sa yo y ap chante a kèlke mèt palè nasyonal nou pa konnen ki sa k ap fèt pandan n ap pale la men nou konnen anpil katouch ap tire ozonviwon palè nasyonal Vwala, ban nou fò tande yon ti ekstrè medam mesye, kòman sa ye, men kòman popilasyon an ap viv kesyon katouch k ap chante la medam mesye, a lenstan menm, an nou fò tande sa. Yo kontre ansanm. Men sitiyasyon yon peyi ki pa an gè, men sitiyasyon yon peyi, men sitiyasyon trajedi pou timoun k ap grandi, k ap viv, medam, mesye, ou menm ou pa t konnen jan de bagay sa yo pwobableman, ebyen, jodi a la, men reyalite pou yon moun k an Ayiti, pafwa lè w wè yon moun ta vle kite peyi a, E fò nou eseye konprann yo medam mesye wi men nan ki kondisyon nan lè sa moun ki ta sipoze kouche ap dòmi pa ka kouche paske yo pè pou bal pa frape yo pa tire yo pa blese yo. Epi n ap raple w se tou prè palè nasyonal, pou lenstan pa gen moun ki kapab idantifye, ki kapab di w kiyès k ap tire la. Eske se bandi k ap tire ak lapolis, eske se bandi avèk bandi, e mezanmi nou pa bay tèt nou manti pa gen moun ki pral pran lari, ki pral eseye konn kiyès k ap tire a. Men lesansyèl, ebyen popilasyon an twomatize nan lè sa n ap pale la bagay yo trè grav. Salomon, nan ki zòn sa ap pase la apeprè? Repran zòn yo pou nou, okazou si ta gen moun ki ta nan lari pou yo oryante. Bon, e Dimitri, e zòn nou kapab pale la, nou kapab pale ozanviwon palè nasyonal, sa vle di lè n ap pale ozanviwon palè nasyonal, nou kapab di zòn Belè, Babeler, Delmade, Aviation, yo menm pale zòn Gran Ri, yo menm pale de Kafou Tifou, Nazon, enben tout zòn sa yo avwazinant lan, pandan n ap pale la anpil katouch ap tire, anpil kout bal deseyedezam gwo kalib, nou pa konnen èske se yon anva, èske se yon ki sa k genyen, nou pa konnen di mi men jiskaprezan moun ki abite, ki abite antijan a 2 kilomèt, 3 kilomèt Palè Nasyonal, yo tande bri bal la, nou pa menm bezwen pale pou moun ki nan Ozonion, Channmas la, enben tout moun ap rele tout moun, kisa k genyen tèlman bri katouch fè Mikalòv pandan n ap pale la, men ki pa lwen Palè Nasyonal, men tout zòn sa yo, men jiskaprezan nou pa konnen kisa k genyen pandan n ap pale la, ala difisil, se paske chak jou. Nou kapab di, Enben nou wè bandi yo, yo, yo menm, mesye ki gen zam nan men yo, yo ap pran dè teritwa, nou wè apre yo fin pran plizyè zòn, nou wè se te kou pa gante, apre moun Lachapèl, Dechapèl, moun Vèrèt, nou tande ki se moun Vèrèt, moun, e nou kapab pale, ki t ap pran kou pa yo, moun gante, enben aswè a la, nou kapab di pandan n ap pale la, Pandan n ap fè emisyon sa la, se gwo kout zam k ap tire tribò pa bò nan zòn Pòtoprens lan di. Vwala, e wi, e pandan se tan an nou avanse e avèk aktyalite an, e pandan nou rete nan kad ensekirite, ben la nou aprann gen yon bandi k sove, gen 3, gen apeprè 3 bandi k sove, e Salomon, medam mesye tande byen, tande byen enfo sa, ki l orè kru? Eben, e Jimmy, E nou kapab di, nou rete nan sa nan baz ensolit, men se yon fè reyèl li ye. Lè nou di ensolit la, se pou nou te montre nou Ayiti se kote tout bagay ki enposib atravè mond lan, li posib. Tout sa w pa konn wè nan je w nan lòt peyi, bagay menm bagay ou pa ta wè nan fim a w ap viv li la an Ayiti. Ebyen kesyon m ap poze tèt mwen, si yon Ayisyen ta mouri, èske Bondye pap fè l resisite pou l di. Gon peyi, ou pa t vizite Ayiti pou di w gon peyi ou pa t vizite, ou dwe leve la, ret se nòmal pou al vizite l. 3 pwezime bandi sove pandan yo t ap odisyone yo nan pakè Pòtoprens. Non yo se Dorival, John Wesley, Charles Hans ak Thomas Wendy. Selon responsab Fondasyon Je Klere Mario Langin, pwezime bandi sa yo ta gen kòm akizasyon detansyon zam ilegal Kidnapin ak tiye moun ki lò enkwi, enben nou kapab pale enfòmasyon sekitalyen 3 bandi yo pandan yap odisyone yo, sa vle di pandan jij ap tande yo, yo gen avoka, enben yo sot nan gadavi, yo sot nan prizon, enben yo debake avèk lapolis, enben sa w tande a tou, John Wesley, Charles Hans et Thomas Wendy James, enben se yo yo menm yo evapore nan nati a san okenn ot fòm pwosè, selon responsab Fondasyon Jetere Mayolèn Jil ke mwen menm mwen te kon rantre an kontak avè l, li menm li menm li ap poze tèt li kesyon kòman bagay sa fè pase 3 mesye sa yo an kaval, tande byen, yo te fè pati yon gwoup de 4 endividi ke komisarya Pòtoprens te kondwi nan pakè a pou te odisyone. Humm! Komisarya Pòtoprens, sa vle di lapolis te mennen yo nan pakè a, Ou te pè, en bagay la pral pi byen. Enben, nou ka pale ironikman, otorite pakè yo, y ap tann jiska moman la, èske komisarya Pòtoprens lan pa ta kapab enfòme yo e evite debarase kat revni sa a? Enben, pandan Fabio sove, pandan mesye yo sove la, enben nou wè pakè ap mande komisarya pou y al chèche nèg yo, ala vye istwa, Se pa blag m ap ba nou, se pa fim teyat, se pa je ti fwa, ni pa papye m ap rakonte nou la, se yon istwa ki vrè, ki pase, enben, mèkredi 15 fevriye a, nan pakè Pòtoprens, kote, enben, anpalan de Jacques Lafontant, nou konnen ki gen dosye ki pa sètifye nan CSPJ, Jacques Lafontant, li menm, nou konnen ki te di li menm, pa ba lòt nèg k ap vòlè yo, li vòlè mwens, enben, Jacques Lafontant, k ap dirije pakè Pòtoprens, Apre plizyè fwa pakè kase nan men nan zòn Vil Santnè Izo yo oblije kouri kite pakè a bay mesye Izo yo enben la ankò yon lòt fim yon lòt teyat pa mande m kisa m ap di nou la se pa ni je ti pwa ni ti pwa yo m ap rakonte nou son istwa ki vrè enben ak ki denonse ak la FJKL fè apèl yon ankèt afin pou limyè fèt sou ak la enben n ka pale yon bagay ensolit 3. Nan 4 bandi pandan yap tande yo, yo sove nan men otorite yo, sa vle di nou wè son peyi yo di nou, enben peyi a se pa nenpòt savann, son veritab savann, men de ki jistis on moun ap pale, e sa fèm wè lèm tande, lèm tande on nèg tankou komisè Jacques Lafontant ki pa sètifye kòm jij, yo ta di komisè, enben lèl konvoke on moun wal devan komisè Jacques Lafontant, Mwen menm mwen di w se tan pèdi se epav ou ye ebyen lè m tande jij Waltè Vòltè nan dosye asasina Prezidan Jovenel Moïse la li ap konvoke moun wal devan l mwen di se tan pèdi paske lè moun lan di fòk ou espere lajistis la ka ou men fòk lajistis la se egziste yon bagay ki pa egziste Se de moun yo pran la sou la fòm, se de moun ki tap pase nan lari a oubyen ti zanmitay yo mete yo la nan sistèm jidisyè a pou yap fè kòb, ou pa gen dwa ou menm ki te fè konbyen tan lekòl, ki fè ki gen twòp bagay pou regle, lè w tande nèg sa yo rele w, se boude pou boude envitasyon sa, paske jodi a la Jimmy, ankò yn fwa atravè sak fèt la, Ankò yn fwa m panse gen anpil moun kap di ayiti epa mele w kon nou mele wa bandi kon ap tande yo ebyen mesye yo sove nan men ebyen ebyen jij ebyen avoka menm polisye ki tap veye yo yo pa gen kontrol yo men yo disparèt tankou lafimen tankou eklè nan men nèg yo di Franchman la se du nenpòte kwa la ann serye medam mesye se du nenpòte kwa sa vle di ke jij la jij lan te la avoka te la polisye yo te la ajan sekirite yo te la sa vle di ke pa gen youn pa gen youn ladan yo medam mesye ki gentan atrape bandi sa yo an nou serye sa la se franchman la Se sa nou kite fim dèyè medam mesye. Mwen mesye sa yo merite yo merite yon oska serye se trè trè grav epi lè nap di sa gen moun ki geda panse son blag men se efektivman vrè sa pase vrèman epi teknikman e keseswa jij keseswa avoka keseswa la polis moun depi se moun ki te anndan teknikman yo ta dwe tout arete tout yo ta dwe met tout ogadavou pou dezòd sa kap fèt la medam mesye sa son ensulte li ye e pou peyi a. Yon insult total total total. Voilà. M panse nou pap menm pèdi tan avèk sa. Suivi Paske lakay jan de info sa yo, Haïti.com. sa deranje nou vrèman. Nou tout, tout moun konnen se libere yo libere l. Sa se klè. Se libere yo libere l. Se enposib. Kòm si 3 bandi yo arete, bandi yo gen minòt nan men yo, pwobableman yo gen minòt nan pye yo. Bandi a gentan ret kouri retire minòt lan. Li gentan kouri retire minòt ki nan pye l la, l kouri! Sibitman lapolis li menm ki tèlman okipe, lapolis pa gentan atrape yo. Mesye, an nou fè sa yon lòt fason. Tout sa nou fè nou fè l mal. Tout sa yo fè yo fè l mal. Se grav. E mon frè an nou avanse, an nou pa pèdi tan avèk ti komik sa yo. E fim sa, e nou pa menm pèdi tan avèk li. An nou avanse Salomon paske la fò nou touche jisteman kesyon sanksyon medam mesye. N ap antre nan kesyon sanksyon nou wè ke Kanada kòmanse men la Lèzetazini pou pa di lè senatè yo menm yo vle antre nan sanksyon kont oliga yo nan sanksyon kont ti gwoup boujwa sa yo k ap pwoteje moun anndan peyi a. An n touche sa l trè trè enpòtan. Ebyen Edwin ap antre avèk vrè enfòmasyon paske nou sòti nan kad ensolit e menm lè se yon fè reyèl men nap antre avèk vrè enfòmasyon, bòn enfòmasyon ebyen nap kite kote peyi moun ap fè komik, ap fè teyat, ap fè fim ebyen nap antre kote moun vle fè peyi ebyen senatè ameriken yo yo reyentwodui yon pwojè lwa ki vize pou ranfòse sanksyon kont gang an Ayiti e moun k ap sipòte gwoup e moun k ap sipòte yo. Gwoup senatè ameriken an yo re-entwodwi yon lejislasyon k ap vize atake mesye bandi ame yo an Ayiti avèk pèsonalite politik e moun ki nan zafè sektè ekonomik lan, selon rapòte Miami Herald. Enben, nou kapab di, enben, pwojè. Pwojè lwa sa te prezante pou la premyè fwa nan chanm reprezantan e pa demokrat Florid la. An pale de Val Deming o sena ki te konparene avèk demokrat Bob Menendez, demokrat Tim Kaine e repibliken Ted Cruz. Ted Cruz Texas demokrat Cory Booker. Sa vle di nou kapab di plizyè Senatè, N ap pale de ti fenomen moun sa yo ankò. Yo pale de, nan Florid la, Val Deming. Enben, yo pale de Demokrat Bob Menendez, Demokrat Tim Kaine e Repibliken Ted Cruz, poukwa pa Cory Booker. Enben, pwojè lwa sa a pral esplike, jounal la te oblije, enben yo te di, Depatman Deta ki ta pral ankete e founi avèk Kongrè a rapò chak ane sou nati relasyon ant gang kriminèl anndan peyi Dayiti avèk elit politik avèk ekonomik ann Ayiti, enben ki vize anmè pou yo pou yo fòse gouvènman ameriken an fè blende efò adopte sanksyon fèm an vèti de global ki genyen ant aksyon kriminèl yo. Men senatè ameriken an yo menm ki pral fòse gouvènman ameriken an Enben, senatè sa yo, pou yo kapab sanksyone, mete òm politik yo, e poukwa pa nèg ki nan sektè prive. Selon Tim Kaine, enben li di, Tim Kaine, enben nou kapab di, li di pwojè lwa sa, li pral ekspoze lyen ant endividi ki ap komèt yon vyolans, yo pale, endeskriptib kont pèp ayisyen an. sou gouvènman ameriken an pou yo pou yo yo di yo pran twòp reta avèk mesye kap e bay zam kap finansye mesye yo andan peyi a kap alimante gang enben Timken enben plizyè lòt senatè ankò yo mande TV enben pou lakay la premyè fwa Haïti-point-com. yo pwopoze lwa sa andan chanm nan enben yo di fòk lwa sa li pase. Wi efektiman, bon sa son bon lwa kanmenm medam mesye paske la bon yo te dwe fèl lontan deja paske jan nou wè ke peyi Canada yo menm yo pran devan yo kòmanse ap bay sanksyon a seri de moun e nou wè ke ve ve pa nou wè sanksyon yo kòmanse fè efè yo ok sanksyon yo kòmanse fè efè yo men jodia la ebyen si nou wè ke jisteman bò kote senatè ameriken yo menm yo vle fè menm bagay la epi nap raple w ke 90 pousan E swadizan les faux politiciens d'Haïti, yo tout yo tout yo kache Ozetazini. Yo tout yo gen madanm, yo gen pitit yo, yo gen kay yo, yo gen byen yo, bon, ki pa byen yo, ki byen peyi an, ki e Ozetazini. Donk, si jisteman lwa sa a, li pase Ozetazini, m panse ke l ap l ap vrèman bon pou peyi an. Men, nou espere ke medam mesye, bon la, e. Odela de lwa sa men fòk sou menm sanksyon sa yo, m panse ke teknikman fòk nou toujou ap poze kesyon sa pa rapò a zam ak minisyon kap rantre anndan peyi an, m panse ke fòk yo ta touche legalman, paske nou tap tande jisteman reprezante caricom nan ki tap ki tap jisteman akize Lèzetazini pa rapò ak zam ak minisyon kap rantre anndan peyi an, ebyen m panse fòk yo tou touche l. Yap pran sanksyon, pran sanksyon rapid rapid prese prese. Rapid rapid prese prese kont e e vòlè sa yo kap kraze peyi a frè m. Florida, Val e Deming, enben yo pale de Bob Menendez, enben Demokrat la ankò Tim Kaine e poukwa pa Ted Cruz, poukwa pa Cory Booker. Mesye sa yo, yo di ke li itilize United Club an pou te ede nèg Suivi nan lakay sektè Haiti ekonomik la, Precom. e poukwa pa nan politik la, enben jodi a la pou bon peyi a, yo mete l nan eta sa. Yo fè gwo presyon sou gouvènman ameriken an, yo di fò l tande efò e fò l tande kri pèp ayisyen an ki pa kapab ankò pa rapò avèk moun sa yo, yo menm k ap alimante gang anndan peyi a. Selon rezolisyon 2653, mesye yo mande pou ke Lèzetazini aji pi pito rapid nan dosye Ayiti a Pou kesyon sanksyon yo, paske li pa nòmal pou gen de nèg ki nan sektè prive ki ta sipoze ap kreye djòb anndan peyi a, kreye anplwa anndan peyi a, fè moun kapab gade yon souf, pou de nèg ki nan politik ki te kapab gen de pwojè pou moun vote de lwa pou wè kòman peyi a kapab avanse, enben se yo menm k ap fè pèp la mouton masifè, enben senatè yo ki frape pye atè, ki di se pa nòmal e yo konnen kòman pèp, kòman moun ap viv. E yon pèp tankou pèp ayisyen an li paka rete nan sitiyasyon sa, deklare 2 senatè ameriken yo menm ki mande avèk gouvènman ameriken an pa rapò avèk pwojè lwa sa pou te kapab ranfòse sanksyon yo e pou ta gen 2 pèn ki ta kapab pran pa rapò avèk mesye sa yo pou yo ta kapab pini yo men ki ap alimante bandi andan peyi a. Se yon gwo deklarasyon Plizyè sitwayen jodi a sou move kou kong e yo frape pye atè, yo frape menm tab biwo yo paske lè y ap gade sitiyasyon ayisyen kòm l ap pwojete peyi yo pandan ke ta kapab gen vi ebyen mesye yo ki mande avèk gouvènman Biden nan pou l aji le pli vit posib Jimmy. Vwala, vwala, evidaman n ap avanse, e medam mesye, avan menm ke nou ale un peu plu lwen, ou kapab wè jisteman, ebyen dè ba, e jisteman, e deu baron du sektè prive, e yon ansyen prezidan trè byen tou, ebyen posibleman kapab jwenn vizit FBI, e daprè, e, e bon, daprè jisteman, e kòman jounalis sa rele, e Salomon, An nou pran enfo sa pou moun yo paske se si sèten nap oblije pridan men selon Jovany Michel e medan mesye e m panse ke mesye sa yo tou gen kèk kontak eske l vrè eske l fo men an n touche sa kanmenm selon Jovany Michel. Enben, Dominicom ap di Jovany Michel se youn nan jounalis men ki toujou ap lage dè twit men.